Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le samedi 26 novembre 2022 trè bon week-end a chacun de vous juste avant de kòmanse m gen yon ti pawòl map di chak grenn moun chak grenn fanatik chak grenn moun ki toujou ap fè de kòmantè sou chanèl la ekoute ya sèten kòmantè ki yo menm pap janm ale nan sans mwen e je suis désolé de vous le dire paske kòmantè sa yo mwen pa konn li kòmantè se son des gens ki manvwa se kòmantè la donk yo fè screenshot la epi yo voye l ba mwen men si se te pou mwen m pa tap li ankenn kòmantè ekoute dan lavi Gen moun ki la a m ta kapab di pou fè yon seri de bagay. Ou konprann? Se sa k fè sans lavi. Pa egzanp, si w al nan yon mache, w ap jwenn gen moun k ap vann pwa, gen moun k ap vann diri, gen moun k ap vann legim, gen moun k ap vann aran, gen moun k ap vann vyann. Se sa ki, lè w pran tou sa, ebyen ou kapab di w ap achte tout engredyan ou bezwen yo. Se pou m di nou ke, pa egzanp. Pou sejan la ki kritik ki diz tou senpleman ke eeh sa e bay gang misye alèz nan pale pawòl gang ekoute si pat gen gang m tap fè yon lòt bagay m tap kreye yon lòt bagay m tap panche sou sosyal paske se de bagay sa yo mwen menm ki enterese m kondisyon moun ap viv epi sèt istwa de gang ensekirite paske nou wè lè map fè emisyon sa yo se pa lwanj map fè pou bandi men se batay map batay kont bandi. Alò, pou jan de kòmantè sa yo fò m di nou ke wè si w al sou youtube w ap jwenn gen moun ki ap fè pwomosyon pou omoseksyalite an jeneral. W ap jwenn tout kalte emisyon. W ap jwenn moun k ap bay nouvèl, w ap jwenn moun k ap bay spò, w ap jwenn moun ee k ap bay tout koze. Men, si tout moun te vini pou tout moun te di y ap pale politik, èske w panse l t ap gen sans? Parekzanp, Si w bezwen konn yon seri de dosye, li toujou evidan pou w ta fè yon ti tande tete. Gwo dosye polemik yo, li ta toujou evidan pou w tande Morvan. Hein? Quand il y a du bleng bleng, moun k ap tape nèg yo de manyè boufòn, fò w ta fè yon ti tande Fouco. Osi biza ke sa kapab parèt, fò w ta fè yon ti tande Kesnel. M pa konnen mwen menm nan ki sans nou ka tande m, men nou konnen. Gon seri de dosye depi yo konsène Site Solèy aparaman fò ta fon ti kout je sou RL po. Donk je foule di eh je suis désolé si w gon kòmantè ou konnen wap fè ki kapab fwase m pito se sou telefòn mwen ou fè l dirèkteman olye pou se fè ou fè l sou paj paske m pap wè l paske mwen pa li kòmantè. Alò map kòmanse. Konsènan dosye ti Junior la paske ti Junior la Saline panse ke gen anpil pawòl nou kapab pale konsènan ti Junior. Èske ou ta renmen konnen ki sa k lakòz alò youn nan rezon ki lakòz ti Junior mouri? Si w ta renmen konnen ebyen pa gen pwoblèm nou pral remonte nan yon dat. Nou sòm le 18 septanbre 2022. Mwen te anrejistre yon emisyon jou sa a. Pa bliye ke an Septanbre, te genyen manifestasyon. Pèp la deklanche yon sòt d'animozite, ostilite, kont Premye Ministre Ariel Henry. Pèp la pran lari, pèp la kanpe sou dechoukay. Men gen blokaj tou kèlke pa. Ki sa k pase? Moun Site Solèy pote boure nan blòk Stasyon Gonayiv. Te gen dechoukay. Nèg Lasalin fè zak sou moun Site Solèy. E pou m kapab toutafè konplè, nan emisyon m te fè a, nan pati sa ki te nan emisyon an, mwen retire l pou m fè nou tande. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, écoutez, voilà, voilà, voilà. Epi, lè mwen menm m al mete pye m atè a. Epi m wè, ben vwala, men reyalite a, se sa l ye dirèkteman. Èske nou konnen gen anpil moun nan Site Solèy ki mouri nan dechoukay? Èske nou konnen gen anpil moun ki blese, moun Site Solèy nan dechoukay? E zòn ki plis konsène yo se Belekou ansanm avèk Boston. Tande byen wi! Mwen m pa ka konprann. E se sa k fè sa m pral eksplike nou an la a, li kapab pèmèt ke yon divizyon an atandan osen de G9, si nèg yo pa chache antann yo sou pwen sa a. Dechoukay ap fèt. Men, si dechoukay ap fèt, m pa kwè ta dwe gen diskriminasyon nan dechoukay. M pa kwè moun k ap fè dechoukay yo kapab di zòn sa a se zòn pa m. Tel lot moun pa ka vini ladann. Men sak pase o juste? Nou konnen Lasalin Ti Junior se manm je 9. Hier genyen pote boure ki fèt nan blok Chodeco sa. Genyen pote boure ki fèt kay Lucien. Moun ki konnen zòn stasyon Gonayiv lan, nou konnen kay Lucien an byen. Men lapolis ap file bal. Ok. Pandan se tan, pèp la li menm li kontinye ap piye. Kisak pase? Nèg la salinn yo yo fon wout pou yo rantre nan bagay moun yo. Yo voye nouvèl yo di la se sèlman yo menm avèk m kwè moun ba Dèlma ki pou fè dechoukay la moun site solèy paka vini. Mesye, alò mesye dam, sa map di nou an, hum, se tris anpil. Nèg yo vin a kouto, nèg yo vin a zam, depi se moun ki sòti site solèy. pou w pran yon bagay pou w al avèk li, swa yo ba w plizyè kout kouto oubyen yo fizye w. Nèg la salin wi. Donk, sa fè mal. Gen yon fi ki ansent! Sa pase devan yon pwòch mwen. Nèg yo ba l nenpòt 7 kout kouto. San konte moun ki pran bal wi, bal lapolis. Men, plis moun ki fè zak sa yo, ki touye moun yo, se nèg Lasalin. Kounya la, ki sa k pase antre moun Site Solèy ak moun Lasalin? Paske dènyeman, se yo k te pase pran Belekou, pase pran Boston, moute nan Simon Pele pou al fè manif. E ke, yon jou apre, nèg yo al nan dechoukay, epi men sa k tonbe. Bagay la fè Iska mal anpil. Bagay la fè Matyas mal anpil. E. Nèg yo oblije fè tou sa yo konnen pou kapab rezoud pwoblèm sila paske mwen menm pandan m ap di nou sa a mwen genyen yon dwòn balanse sou tèt Boston pou m gade m wè moun ki blese sa y ap antre nan bele kou moun ki mouri Yap antere. Se trist. Se trist. Antouka, m panse ke sa kapab konstitye yon veritab zizani antre mesye zye nèf yo. Brèf, antouka, se konsa bagay la te ye o nivo de stasyon Gonayiv, o nivo de Site Solèy. Se trist pou nou kapab tande sa kap pase. M panse la, m te deja di li. nan emisyon sa ke mwen te fè pa tap genyen padon banm di nou bagay byen la repiblik Jimmy Cherizier alyas Barbecue si w wè misye nan kont avè w tande byen sa m pral di w la nou fin joure nou pale misye kapab padone w gen yon moun ki rele Iska menm lè l padone w Veye kò w avèk li. Se sa k fè w wè, misye pap janm padone yon nèg ki rele Gabriel. Ok! Donk, imedyatman ou annafè ak nèg sa yo, menm lè ou ta antann ou avèk yo, hoo, veye kò w patnè, y ap manje w. Kounye a la, gon bagay pou nou konprann. Pa bliye m te di nou ke, de tanzantan ou kapab jwenn de nouvèl vèsyon konsènan lanmò Ti Junior. Kounya la kiyès ki touye ti junior yè mwen te di nou enfòmasyon yo tonbe sou pachalè pachalè touye ti junior paske sa se te premye eleman enfòmasyon ke mwen te jwenn kounya la pa bliye m te di nou ke kapab gen de nouvèl vèsyon ann poze kesyon men kòman bagay la fè rive m te ba nou premyè eksplikasyon men m ap vin avèk yon eksplikasyon ki Plus clair. Men koman bagay la pase. Neg Tokyo yo pran yon trailer. Pa vre? Yo rantre avek li. Yo gentan rantre avek li. Se le moman neg Ti Junior yo vini. Men gon group neg ki vini devan. Group neg sa yo vini. Yo vin negosye pou trailer a. Epi Ti Junior vin paret. Pandan Ti Junior paret. Tande wi. Neg yo fin pale. Gon vèsyon ki dim ke nèg yo vire. Pandan nèg yo vire yo prale, gen youn nan nèg Ti Junior yo ki pete sou nèg Tokyo yo. Sa vle di l voye yon grenn bal. Sa w tande a la a, sa k nan men nèg yo se pa bout bra dife. Nèg yo tou voye bal sou nèg Ti Junior yo. Men kòman Ti Junior li menm li tonbe. Kounye a la a gon grenn analiz pou nou fè. Si! Pandan nèg ti jinyò sa te voye grenn bal sou nèg. Tande wi! Tokyo yo. Nèg yo replike, m pa kwè ti jinyò t ap bay do. Tande byen wi! Sa vle di, pou l ta bay nèg tokyo yo do. Si ti jinyò bay nèg tokyo yo do, efektivman, se nèg tokyo yo ki touye ti jinyò. Men, si ti jinyò vin kanpe anfas. Nèg Tokyo yo pou nan moman replik lan, sa pral vle di ke bal Ti Junior resevwa dè tèt li a, paske misye son bal dè tèt li pran, sa ta vle di gon pwoblèm. Kounye a la, an nou al wè kiyès ki chèf nan baz la. M pa menm kwè Pachalè se twazyèm chèf. Nimewo 1 an se Maxime. Nèg ki dèyè l la rele Toutou. Kounye a la a, an n di tèt non sa. Si nèg yo pa t genyen, m ta kapab di, yon lòd pou ta fè yon bagay konsa, nèg yo pa t ap kapab jere bouyay sa a. Yo t ap tou ranmase afè yo, yo kite Tokyo paske nèg je nèf yo ta pral sote Tokyo. M anvi poze tèt mwen kesyon pou m di, lè nèg yo t ap fè mannèv la, pran gwo zam pou al deplase a, èske se pa t yon sòt de jimnastik Paske dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, bagay yo yon ti jan frèt. Sof ke, tout nèg yon ti jan ap veye kò yo. Eske nou konprann? Donk, ou kapab poze tèt ou kestyon, vrèman pou w di, eske se pa chalè? Eske se Maksim, premye chèf lan? Paske enfòmasyon yo, yo iminant kòm kwa se ta chalè, oubyen se Maksim. Men, pa chalè a, son danje tou. Eske nou konprann? Men, yo maltrete piti sa anpil. Misye pa p byen viv. Se yon nèg ki te aletranje, dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Misye vin ann Ayiti. M gen pou m fè yon emisyon espesyal sou pakou misye paske lè w ap tande dosye sa yo, bagay sa ka fè dlo soti nan je w. Antouka, Ti Junior se youn nan nèg ki te gen anpil lajan nan baz la. Misye te gen anpil kòb. Enben, kote yo? Sa vle di. Se de bagay ki lè yo rive pou anpil jèn ta pran egzanp. Ki laj Ti Junior? M pa menm wè misye nan karantèn. Si l nan trantèn, trannkat, tranntwa, trannsenk petèt. Epi alò? Pito m viv toujou. Pito m pase mizè m ap viv toujou. Paske gen bagay pou nou konprann. Ou wè nan gwoup sa a, fò souvan, youn konn manje lòt. Paske si m raple m gen yon sèten de Frantzy. Frantzy ki te nan Simon Pelé, misye te kite baz la paske li pat vle pran lòd nan men Jooma. Misye al fè kleng avèk Gwo Samuel. E kòman misye pral mouri wi. Pandan nèg yo nan yon batay avèk Gabriel anba, Bosto mande ranfò. Tande byen wi. Ti jèn sa k rele Frantzy a misye konn batay byen. Misye pran zam ni l al goumen. Tande byen sa m ap di nou an wi. Kòm misye al batay bò kote nèg sa yo ki te mete l deyò nan Bele an, nèg Jouma yo, asètepòk Izrayèl potko mouri, Zazou, pandan misye kanpe devan Zazou, epi Zazou pase yon foul sou misye. Yo touye misye. Lè misye ap vire misye gade, misye wè moun ki touye l la. E Samyèl la li menm, m ava di nou nan yon lòt emisyon kòman misye mouri. Sa vle di, Les loups se mangent entre eux nan site a. Surtout nan kartye Boston. E sak fè yon nèg tankou Matyas fòl veye kòl. Ase nenpòt ki moman nèg yo ka manje l la epi yon lòt nèg moute chèf. Ou konprann? Paske sa son tradisyon o nivo de site solèy. Si ti Junior te panse ke l te ka trayi, enben li t ap veye kòl. Men ekoute, lè w nan. zak, lè w ap fè zak, lè w s on kriminèl andursi, lè w ap touye moun, lè w ap boule moun, pa gen lòt jan pou w pase, se konsa pou w pase. Ou konprann? Mwen menm toutotan m dèyè mikwo sa m ap preche pou yon seri de jèn, ou konprann, ti jèn ki leve menm kote avè m, ki pa gen lòt rekou ke al pran zam, kite sa, paske ou p ap viv pou lontan. Kisa sa vo? M gen posibilite pou m ta kapab fè 50 mil goud epi m pa viv twazan. Non, m kapab fè mil pyas men m viv senkantan. Konpwene byen. La swit de laktyalite e on va revenir pour boucler. Jodi a, pèp Wanament la chwazi leve kanpe e m vrèman asèpte ansanm avèk sa, ansanm avèk mouvman k ap fèt la. Depi plizyè jou, Divès òganizasyon sosyete sivil nan Wanament plante pikèt yo sou pon ki separe Repiblik Dominikèn ak Ayiti, kote y ap pwoteste kont gouvènman dominiken an ki pran desizyon pou depòte pa bann ak pa pakèt, nan nenpòt ki kondisyon, nenpòt ki lè, Ayisyen, daprè sa yo di, ki ilegal nan peyi yo. Daprè konsta Lavwadlamerik fè jodi vandredi 25 novanm 2022 a, jous kounye a, baryè antre ak soti ofisyèl ayisyen yo rete fèmen, Nan bank yo achte nan men dominiken yo. Tèlman gen pwodwi nan yo, nou bezwen teknisyen sou sante vejetal ki pou fè yon analiz nan tout aspè nan pwodwi a, paske gen twòp pwodwi andan an. Nou ta renmen ankò pou Leta ayisyen pran men yo pou yo jere kondisyon sa a. Yon lòt kote, otorite dominikèn yo pa kanpe ak seri depòtasyon ayisyen pa bann ak pa pakèt yo tanmen depi kèk jou. Kèk nan sitwayen depòte yo di Lavwadlamerik yo pase anpil mizè anba men otorite dominiken yo. Menm timoun pa epanye. Temwanyaj kèk nan yo. M di w konsa depi se moun yo pran zone anwo yo tiye yo yay jete yo chen manje yo. Tout lide nou bondye fè nou rive la pa jnman yo ta pral voye nou san yon goud nan m'en nou tout afè yo nou rete lòt bò tout moun travay ak epanyòl lajan rete nan m'en panyòl. Yon jounen manifestasyon anonse pou madi 29 novanm k ap vini la sou teritwa nasyonal la kont move tretman konpatriyòt ayisyen yo ap sibi nan peyi Sendomeng ak peyi Latiki. Se kòdonatè Inyon Nòmalyen Ayisyen yo, Pwofesè Josue Merilien ki anonse mouvman sila. Madi 29 novanm nan, ki se dat yo te fè premye gwo eleksyon lib ki te koze fèt e ki te fin yon bensan, e dat n ap fè gwo mach sa a. APK, se Asanble Pèp Karayib, yon kolateral òganizasyon ki gen pou bit ekstera, ap fè gwo mach sa a madi 29, pou l denonse move trètman konpatriyòt yo ap sibi an Repiblik Dominikèn, kote 1 y ap maltrete yo, kase kay yo. e depòte yo san ke yo pa respekte konvansyon entènasyonal. Pou fini nap di w abitan nan Kafoufèy, dezyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan toujou pa konn ki sen pou yo rele anba men gwoup nèg ak zam nan Gran Ravin kap chache pran kontwòl zòn nan. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.